Mèsi paske w stil rete branche Di m plis ou sou ti randevou Pale ak Jèf pale de manman si te vrèman emu Mwen menm sensèman m paka pale de sa ankò Ann pran randevou samdi pwochen pou nou pale de sa Kounya ou nan culturel ansanm avè nou e culturel lan nou konnen ap monte avèk Anpil like, Wi, anpil pandan semèn sa evenman. te gen anpil bagay. Kòman Anpil bagay kòman ki kòman nou soti. te viv semèn sa men mesye? Kiltirèlman palan? Kiltirèlman palan. Kiltirèlman palan, m te fè anpil dekouvèt epi m te wè anpil bagay ki t ap pase tou. Men youn nan bagay ki te vrèman kenbe m, men li pa t pase semèn sa, li te pase semèn anteryè lan, se te mizik Bobby Donasson ki te soti an. Ke nou m panse nap gen. Vrèman nap gen misye jodi an kòm envite. Menm si se pa telefòn. Egzakteman. Ya Bobby de la Swan pa gen moun ki ta nan rap ayisyen ki pa konn Bobby de la Swan pase de prezantasyon Bobby son atis ki fè raga li fè rap bon m ka di an gwo Bobby son on pakej men nou pral pale avk Bobby pa telefòn. Nou pral konnen an gwo, an laj, kiyès ki Boby Delasson nan. Boby se yon atis ki pase de prezantasyon. Boby sou ling nan avè nou. Boby, Boby kòman nèg yo Boby? Hey hey m anfòm, anfòm, anfòm. Kòman aktivite yo ye? Anfòm freo, m anfòm. Anfòm tout moun ki branche yo di yo m anfòm. Boby anfòm menn. Pou di w m avèk Ladey epi m avèk Damas kòm animatè k avèk nou la Boby Delasson. Ok big up tout nèg yo mwen big up Damas moun sa yo ya fèm yo em tande yo kèk tan nan peyi an epa moun ki la kounya la big up tout fanmim yo mwen fre ou konnen depi avèw e fanmim yo e tou menn. Ok ok gen mesye la k pral poze w kelke kesyon a pwopo de kiyès ki Bobi an avan tou pale m de Bobi kiyès ki Bobi an swa? Ebyen Bobi li menm menn se yon ti jèn ki Leve Dèlma, ki leve Dèlma 54, anpil moun konnen. Anpil moun konnen m tou sou yon lòt non ki se Loran Nèlson, moun ki tankou te lan menm skoul avè m e moun tou ki pi pwòch mwen y ap konnen plis enfo sa yo. Yeah, Bobi se yon ti nèg Jamèl menm ki la, ki leve Dèlma, ki fè tout etid li Dèlma. Epitou ki la, k ap fight, ki pase yon Pil tan avè yon pil bèl rapè, pil bèl atis, se vre genyen k pa la ankò. Yeah, Bobi son atis ki toujou ap fight, nou konn sa. Ki toujou ap fight e ki la, genyen tou k pa la, egzanp Ralph Balmy, Foul Bes yo, nèg sa yo pa la, but yo te tankou moun ki te tankou motive m, ki te vin fè m sa k Bobi an. Se ankoy sak bobi an. Ok ok bon m kwè tout moun tande sak bobi an m damas la de m pa konnen pa la bobi. Bobi non pam se damas. Yeah big up big up damas anpil respè pou ou frè. Yeah map profite felisite w pou dènye track sa ki apèn soti an avèk pasteur kaze an. Yeah yeah anpil respè m konnen nap remèt paske nou menm nou respekte underground nou respekte talan. Bobi, kesyon, kesyon m ta poze w la, m gen pou m poze w la, se, m gen 2 kesyon m ap poze w. Nan tout mizik ou yo, ou toujou site non manman w ki se Roselèn. Roselèn, Roselèn, m apèn sot site l la ankò, se yon ridm Jean Bernard Thomas ki pou soti la. Donk, e, ou fè m santi ke ou renmen manman w anpil. Anpil, anpil, anpil. Donk, ou toujou site non manman w nan mizik yo, men, kankou papa w, kankou ou pa gen menm love sa pou, pou papa w tou? Wi bon m paka di sa paske yo 2 a kite met ansanm ki te bay Boby apre Bondye wè sa m di w lan se yo 2 a kite met ansanm pou te bay Bob m pa gen okenn pwoblèm a papim monchè papim m renmen papim anpil menm lè misye pa la ankò rest in peace pou misye ou wè sa m di w lan wi misye pa la misye mouri depi 2014. M te renmen misye, m te renmen misye, m pat gen oken pwoblèm a misye, even if tankou w ap jwenn manman m tankou pa ap menm jan lan kè m menm jan a misye, pa ap menm jan w ap toujou jwenn manman m pi wo wè sa m di w lan men misye anpil respè pou li pase si l pat mete jèm lan manmi m pa tap ka fè m pou kò l wè sa m di w lan. Ok, Bobi, dezyèm kesyon m ta poze w, Pou mizik fuck the system nan kankou m santi m santi ou pale avèk tout kè w èske èske se èske èske se ou gon fristrasyon anndan kè w ki fè ou sòti mizik lan konsa ou di mwen se ou vle sòti mizik lan konsa? Yow Bon m ka di se premye fwa map reponn yon kesyon sou mizik sa la wi men ou konnen flewo avk flewo avk de flewo m paka pa reponn kesyon sou mizik sa paske misye fè pati de vim misye fè pati de game m tap fè a wè sam diw lan m paka pa reponn kesyon sa fuck the system man yow m pale tout sa tankou m santi e tout sa tou m konnen underground ka santi. Wè sa m di w lan? E m pale sa k reyalite. E yon moun tankou w pran l mal, yon moun ou panse mal. M pa gen pwoblèm avè youn nan moun ou wè m site yo, mon frè. Tout moun sa yo se fanmi mwen yo ye. Lè m di w fanmi mwen, yo se Ayisyen parèy mwen. M ka gen pwoblèm avè sistèm yo e avè tankou mòd de vi y ap mennen an. M pa renmen l, but tout se fanmi m yo ye. Wè sa m di w lan? Ya, m konprann. Yeah fuck the system son mizik men pa m te vle soti menm e pa mwen menm se espri an paske m pa ka inyore sa yon espri voye ban mwen wè sa m di w la m pa ka trayi enspirasyon m. Ok ok anben an pasan Boby mwen m felisite w anpil paske son track m renmen anpil panse sa yo ou map pale tankou on diche koman fè entèl pa fè dis pa fè dat epa tankou ou anpil kob pou genyen pou fè dis pou fè dat moun yo tankou fòkin pa vle pataje popilarite yo moun yo tankou yo pè sa se yo ivè nef tankou yo konnen moun nan m pap pale de tèt mwen map pale tankou de moun ki ki tou pre yo dèfwa wè sam diw lan ivè nef yo wè kapasite moun nan genyen epa yo menm tankou kap pataje popilarite yo a moun nan. Di chet sa pastè blaze ap pale a son bagay ki telman reyèl m di fò misye ka jwenn yon moun ki gen menm nanm Dessaline nan avèl ki gen menm espri yo wè sa m di nan fòl misye wè gon moun ki gen kran ki ka edel tankou ale pi lwen avè sa lap di an yè m te chwazi pran voice lan m download li sa misye te fè a m download li m anfòm anfòm. Download li m gade li li fè son video a m te gen toujou ak gade m di shit fòm fon bagay a sa kounye a m rele misye m rele pastè misye te fèm konnen si gen projè video m pa li pa ka lan video a paske li potko tande track la tou wè sa m di w lan poko konnen kisa prèch li an ta pral devni wè sa m vle di w lan. Nan menm matchup li lè misye vin tandel yo misye wè son bagay malè li yo poum esplike w tou men bagay sa gen twòp detay men poum ta esplike nou mesye sa pran anpil tan men paske wè voice pastè blaze an men se mwen menm ki fè tout ti aranjman yo. Avan m al nan stidyo, m pran pati m bezwen yo, m koupe yo, m koupe tout ti pati m bezwen yo pou m ap kole yo, pou m ap mete yo sou bit. Ou wè sa m di w lan? Men e pa nèg yo k mete l sou bit. Lè m al rekòd lan, nèg yo tou jwenn bit lan. E sa fè yo pa t ka mikse vwa Pastè Blaze paske yo pa gen vwa pastè a, yo pa gen pwojè vwa pou yo mikse li paske bit lan te tou mèj avè men vwa pastè a vle di yo pa tap ka antre pou yo al mixe l ou wè sa m vle di w non sa vle di wè ke tout travay mwen te gentan fè avan tankou m al record track la e lè m al record track la se te AM music man AM music nou konnen ki se Blaze Matic ki se Arbenz ki se TF M te wè son bon ide pou nou te fè travay la ansanm. M kontan tou men, even if gen moun kap pale e dwòl but travay la sa m te vle l fè a li fèt. Li poko fè, li poko fin fè l non paske fò m ka wè moun sa yo map pale yo fò m ka wè tankou lè Yo poze yo kesyon fò yo ka fò yo ka retire ipokrizi an fò yo ka tankou wè sam diw lan fò yo ka pale straight se pa pale tankou pran pòz ap defann tèt se pale sak dwe pale fò nou fè konnen men e pa fòt nou ok men sak pase men sak pase vin nan yon bon reyalite pa vin pale bullshit fè konnen dis dat. Ok mèsi Loby, alò nou an mwa de me la, E nou trè pwòch de fèt dèmè. Èske ou ka enimere konbyen mizik ou fè pou manman? Paske m konnen ou renmen manman w anpil, ou sot temwanye la a. Donk, èske ou ka di nou konbyen mizik ou fè pou manman? Yeah, manmi m menn. Manmi m se moun m dwe chante pou li chak jou menn. M fè plizyè track pou manman m. M fè plizyè track, m ka di m fè Djadja No. Ki di kouraj nou yo pa gaspiye, gaspiye, hey. Lè n wè pitit nou ap drive pa kriye ehe jou pa paran yo pa bliye n ap priye pou Bondye kenbe yo Jaja noho yeah sa e youn nan track m te renmen anpil apre sa m fè ak manman apre sa m fè ak manman ak manman mwen m santi m byen nou ka tande track sa tou yon bon track li ye m pa m paka pase tout tan m deyò m san m pa wè manman m. Yow bèl track aprè sa m fè sa ka chanje avè defi poète volte avè jaem enigmatik gwo atis man menm lè moun ayisyen tankou yo ka pran pòz yo sou nèg sa yo man pandan se tan yo yo ke gon game e moun sa yo konn game man yeah m fè sa ka chanje avè jaem defi dotan plis mwen fè Yow m pa sonje m fè plizyè track manman hein Ok ok Gen plizyè track pou manman m ah m gen plizyè track pou manman m m pa ka di w konbyen track mwen fè pou manman m nan e m poko ka di w konbyen track map fè pou manman m even if li ta vin ale ou wè sa m di w nan yeah man. Boby pou moman la ou konnen gon kesyon de life tout moun ap fè life sa ou menm ou konprann de life la eske ou wè l rapòte rap la Poukisa w konprann? Pale ban mwen ide de li. Mon chè men, mwen ou konnen freo m pa panse moun yo nèt non, m pa panse m pa e moun kap di se se la e men m pa rete sou bagay sa yo nèt non, sèl sa m wè jodi a ki sa li pote pou rap la menn, ki sa l pote pou rap la? Yè paske konnen tout moun tankou rete lakay yo la, moun pa ka soti. Bon sam vle diw lan vle di la si moun yo tankou life yap fè a si tankou se bon bagay yo tap fè m pa konnen si tankou tout wè sam pase m pa konnen wè sam diw lan si tankou yo tap regle bon bagay ki ka bay jèn nan knowledge kote li anndan kay li a si tankou wè sam diw lan yo te ka pandan jèn nan pa soti men yo fon jan yap voye knowledge pou li yap fon jan. E apre sa m wè pil pi fò moun e radote ap radote la menm. Pi fò moun tankou ap sa fè pa ou. Sa ou ri se m pale konsa a menm. Jan yo lakay yo, yo pa soti ap aprann yon bagay ke jan m vin wè bagay la. Menm mwen menm jan m wè bagay la ap fè a m wè l vrèman dewoute. Bon m pap rete sou sa a brèf. Dènye kesyon pou m poze w Bobi, ki next pwojè Bobi? Yo, next pwojè Bobi la se tann n ap tann wi la pou Next project ou pise video a nou gen poun jwenn fuck the system e sou e sou premye e premye entèvyou sa ok map di sa la fuck the system men nan ki eske nan mwa sa nap jwenn li menm oubyen mwa nan nou pap jwenn li nan mwa sa mwa gentan fini la nou pap jwenn li nan mwa sa ehe mwa juin an kanmenm m tou di kiyès kap fèl la tou se Mister Benz kap fèl ah bon bagay bon bagay Benz bon bagay tout bagay gentan siyen tout Kontra a gentan siyen. Se mwen ki rete pou m bay jou tou. Se mwen ki rete pou m di kilè l ap fèt lan. Ok. Antouka Bobi ni Damas la de M. Espere nèg yo te kontan tande w. Bon m pa konnen si nou te gon dènye kesyon mesye oubyen. Anpil bigòp pou Bobi. So m panse nou espere pa lon lòt fwa. Yow yow m e nou pou m bay respè paske ou wè sa m di w lan nou menm non sèlman n ap fè yon travay ki bon dotan plis flewo m di nou sa mesye fò nou kenbe flewo avè nou menm lè nou wè l kot kot s on ti piti pil pril ye jan w wè nou wè l ye a fò nou bat pou nou kenbe frè sa avè nou. E nou poum remèsye frèm Alèz. pase afèm nou ye men. Pa gen pwoblèm Bobby. Yo tchotcho ou pa ka longue like ta gen talè m fume talè m fume on gwo bgy. Pa gen pwoblèm nap jere fleo pou ou. Men Bobby m pa baw manti se yon reyèl plezi m pa konnen si wap ajoute yon dènye mo pou nou ale. Yeah man yo m pa konnen moun ki pap tande m pou fen mwa an m tou swete yo enjoy avè manmi yo enjoy a manman yo Enjoy avè moun ki te mete yo sou tè a apre Bondye an, moun ki te tankou ou ap pouse, wè sa m di w lan, kap ki te sibi doulè a. M swete nou enjoy avè l nan nan fen mwa la, enjoy pase se moman l menn. Si nou pa enjoy li kounya nou pral enjoy li jous lòt ane. Pa okipe moun kap di nou nou pa dwe bay lanmou, lanmou e yo pa ka di nou sa tou menm lè moun nan pap bay lanmou li pa ka di yon lòt pa bay lanmou. Paske sak rele koripsyon an pa preche menm. Antouka. Anpil respè pou nou menn. Anpil respè pou ou menm tou. Ok ok ok. M kontan m kontan avè nou anpil respè. One love alright. Se te avèk nou Boby de la Swan janm te di l lan atis ki pase de prezantasyon mizik li an li di l gen pou l fè video a byen ke li pa bay dat mwen espere se yon bèl video e m konnen avèk Mistè Ben se yon bon bagay l ap ye kanmenm bon Boby de la Swan keep it real. Konn jan Nou renmen boby de la swen.